Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avèw alò nou gen 3 dosye nou pral pale nan kad emisyon sila ekoute mwen menm panse ke hum sa se yon siy apokaliptik paske dosye sa a son dosye ou wè nou fè 2 emisyon sou li deja menm panse ke fòn fon lòt rapèl poun di ke bagay la Li rèd o nivo de la boule. Paske ou imajine w a chak fwa nèg yo tante moute anlè a la pou al goumen avèk nèg ti makak yo. Se kòm si ti makak se dyab la boule li ye. Kèlke swa moun ki vini anlè a, li toujou tape w. Sof mèsenè yo lè yo te vini, yo te bay nèg yo bwa kale. Apre sa, ebyen se ti makak k ap vale tèren anlè a ansanm avèk gwoup li yo. An n imajine! On video ki parèt viral su lè rezo sosyo kote ke nèg yo mete 3 tèt atè, yo koupe tèt nèg yo epi kounye a y ap pale. Kounye a la, depi gon moun yo touye anlè a la a, ki jwèt yo jwe yo di w ke se polisye. E dèfwa ke se polisye ki tonbe. Ebyen sè 3 tèt, nèg yo di se lapolis ki te vin batè avèk yo. E an plis gen zam tou, nèg yo reyini zam. M panse ke bagay yo grav. Eske se yon. yon demach oubyen yon strateji nèg yo ap jwe jisteman pou te kapab afebli ekip ki anfas la. Paske sa ka rive w ap batay avèk yon gwoup epi w mete zam ou atè. Paske si lòt gwoup la pa pale, ou met zam ou atè, ou di a sa se zam pa nèg yo. Men ekoute, nèg yo bay eksplikasyon sou videyo zam nan. Alò videyo zam nan, nou pral pèmèt ou wè l. Epi pou videyo tèt la, nou te deja tande l maten. Eske se evidan pou nou ta kapab tande voice la nan videyo kote misye reyini tèt yo atè a? tèt koupe epi boule rès la. Ou tande? Gade, on dal, on dal ti grapya, gade, men yo, men yo. Men yo, men yo. Men yo, on vann Edga. Edga. Ou men men, ou met pozo map pon, ou met pozo Edga. Edga, ou met solo. Ase ou pi cho nan batay sa map pon kan men, ou tande? Toto, toto. Jens Cangé Jens Cangé men li Cangé Toto men li sa yo nan machin nèg yo Toto Toto yeah Cangé Cangé Cangé ok Jens Cangé misye Jens Cangé madanm Silva pa pale menm li gentan kouri on dal kidnapè nou ye ee Toto peye pou blanchi dosye nou e pa vre Toto peye pou blanchi dosye nou tande polis nasyonal polis nasyonal Cangé ou konprann tout nèg Tomasen yo m wè yo chanje enspektè e pa vre. Nou chanje enspektè a pou nou vin fè Anpwann Pou nou vin Pou nou vin anmède nou Ou wè sa m di w lan Men travay m ap met nan men nou tande M di nou sa M ap met travay nan men nou M ap met travay nan men nou tande M ap met travay nan men nou tande Gade yon dan Gade yon dal ti grapyay Nou genlè pa konn sa k mannken yo Ey Nou pa konn sa k ti magangan Ti maganman Gade Edga Congé Carlos Toto Junior Junior bofi Toto a nou mèt poze nou tande nou mèt poze nou enben ok tande leta gade men travay m pap neglije fè nou wèl tou non paske e nou kap kraze peyi a m konnen te gon reyinyon ki te fèt chèf de lapolis te la dede yo te la pou yo vin atake nou tande m konnen byen tande leta pran reskonsablite yo tande bann visye Konprann? N tande, ansyen enspektè Tomasen an, Edga Aleis. Tande? Sa e bagay nou, sa de sa e zam nou, sa e pyès nou. Konprann nou te fè reyinyon nou, e pa vre? Chèf de lapolis te la, tan de lòt moun te la. E pa vre? Men rezilta a, tande? N ap vin fè kaka, n ap vin goumen pou lajan grannèg. Tande, nou gen tan konn sa deja. Rezilta lajan gran nèg se kadav. Moun sa m sou lòy nou k ti magranman an nou menm. E lòt sa k kouri nou ba l dèyè yo. Ou konn nou gen lòt la k kouri la nou pral pran yo yo mèt pose yo m ap rive sou yo an bout bèt. Nou konn sa deja nou menm. Jwè a makak la va manyen ke l epi blaka ou konprann. DG lapolis la pran reskonsablite w. Ou konprann nou konn sa l ye deja. Sa e zam nou. E DG lapolis la jan w tande a pran reskonsablite w. Konprann? Sa e zam nou. Edga! Kalòs, kanje! Wè nou, m pa konn si nou gentan mouri men nou gen chans nou chape. Men, nou mèt poze nou. M ap pran nou, m ap montre nou lajan gran nèg la kisa l ye, kadav li ye. Polis serye yo, tande! Ok kòm nou chanje komisè Thomassin an la nou met yon lòt e pa vre? Alò pou les gens qui veulent avoir la video kote ke yo fin koupe tèt nèg yo yo mete yo atè a ebyen nou prè pou n kapab retransmèt ou video sila alò une video pour vous c'est Claude Joseph qui en tourne mais Claude Joseph n'oublie jamais le mot Haïti et quand il prononce ce mot c'est juste pou kapab denonse fason Otorite Repibliken yo ap maltrete Ayisyen ki lotbò-a. Jiska prezan m ta kapab di Ayisyen yo an difikilte. Nan moman nap pale la-a, m pa konnen pou demen ou aprè demen, men on Ayisyen ki Sendomeng ki bezwen vini Ayiti, m ta kapab di sa vin reprezante on veritab kastèt. Ba wi, paske li vreman difisil pou on Ayisyen ki lotbò-a la, sitou si ou ilegal, ou ta kapab bezwen rantre. nan peyi Dayiti. Ann gade Claude Joseph nan kad toune sila a ki te mennen li tou nan peyi Lafrans. Avèk anpil onè ak privilèj pou m rankontre avèk dyaspora ayisyen k ap viv an Frans lan. Akèy la ekstrèmman chalere, moun yo reponn a lapèl, donk nou pral pale avèk yo, nou pral pale avèk dyaspora a. Weekend 2 desanm 2022 a pou rive dimanch 4 desanm 2022, kominote ayisyèn de Frans lan sou apèl pati politik Ede de Frans e ansyen premye minis Claude Joseph te mare randevou pou yon rankont bat bouch, dyalòg sou vrè pwoblèm k ap ravaje sosyete ayisyèn lan depi ayewopò pou rive nan samdi 3 desanm 2022 e anpil moun toupatou. soti nan Kominote Ayisyèn de Frans lan pou vin aklame lidè pati ede a. Yon delegasyon ki gen tout kalite pwofesyonèl tankou jenn gason, jenn fanm te akonpanye ansyen Premye Minis lan, ansyen PM Claude Joseph te frape tout sektè yo ki fè popilasyon ayisyèn nan ap soufri. Men, li kanpe dèyè deklarasyon ke li te fè pou denonse Fòm rasis ke Prezidan Abinader ap fè kont Ayisyen yo, sitou ki nan Repiblik Dominikèn. Batay pou respekte dignite Ayisyen ak Ayisyèn. E aswè a, jan m sot di l talè a, mwen wè koulè dignite. Aswè a, mwen wè koulè respè. Se nou ki dinyite. Se nou k fè 1804. Se nou k fè 1803. Se nou ki premye pèp nwa lib nan mond lan. Yon bon maten, mwen pa ka kite pou yon rasist tankou Abinadèl fè l pase kòm prezidan li la Padon, ansyen premye minis la pou na konn, pou nou ta konnen ki objektif li vreman. Sa vle di ke ou menm ou rete sou fen ou? Wi, wi, wi, sou fen m paske m pa, m pa bene, i, i fè diskou a vreman, apre sa lè a rive nou konnen sa l la, tout bagay konometre, fòk li, fòk li ale, vreman, fò, fòk l ale, men gen bagay ki manke nan sa, fòk gen kèk kesyon pou ta poze ke. Se yon bagay pou nou tout Ayisyen, Ayisyèn nan kominote Lafrans lan ta bat bravo paske nou pa gen de moun konsa. Ou wè, ou jwenn yon ansyen premye minis ki pran kouraj li ak de men, èske w konprann, k ap defann Ayiti, èske w konprann, k ap defann pèp ayisyen. Wi, tout trètrès la satisfè. K reponn a plis ke 200 pou san. Bon, yon rankont wi men pou yon konferans non. Pase pou yon konferans, m panse ta pral gen plis ouvèti aprè preparasyon deba, ta pral gen anpil kesyon k ta pral poze pase gen anpil moun ki vini ki fè m konprann ke yo desi. Se vre yo wè premye minis lan, ansyen an, bon ke m di ansyen ou nouvo, yo wè li men. Yo te panse t ap gen plis deba, anpil kesyon ke yo ta pral poze sou sitiyasyon peyi a, sou avni peyi a osi pa rapò ak tout yon krèm moun nan dyaspora a k ap soufri, ki ta renmen fè anpil bagay pou peyi yo, men ki vin retwouve yo nan yon konkon ki bloke, ensekirite agoch adwat. Mwen m panse sa ta pral ouvè plis pou n poze plis kesyon. Je fais partie de la communauté Aidés de France. C'est avec plaisir. Aujourd'hui, on a rempli la salle. Et c'est une fierté étant donné que je suis l'une des plus jeunes du groupe. Et de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des Haïtiens diaspora, comme on dit, qui sont présents aujourd'hui, qui veulent du changement, comme on l'a dit tout au long de, la cérémonie. Oui, tout à fait. Parce que le public à sensibiliser et puis reconnaître dans le monde qui hein, c'est le monde capable de faire confiance. C'est peut-être ça que le public a débarrassé en masse. E ou wè sal la te twò piti menm poul te kenbe moun yo. Paske repons ke yo tap tann nan yo jwenn li, pawòl ke yo tap tann nan bouch premye minis lan, ex premye minis lan, yo jwenn li e se sa ki fè ke m gen enpresyon yo adere. Edouard Fontaine Dieudeus depi lavil Limyè Paris pou Lavwadlamerik Kreyòl. Epi pou rive nan ane 2022, paske a chak fwa gen yon atak, a chak fwa nèg yo sibi yon revè, ebyen kiyès ki peye konsekans lan? Se son lèjan ki frekant lazòn. Ebyen, pou anpil moun, yo espere ke se yon pè ki ta dwe dirab, paske fòk aktivite yo reprann. Si aktivite yo reprann, ebyen yo pa genyen pou yo al mande Leta, paske nou konnen pèp ayisyen an, kòman li menm li fonksyone. On va regarder tout ça, se toujou nan mikwo konfrè nou yo nan. voa Kreyòl. Inisyativ sa gwoup sivil ame ki ap evolye nan twazyèm sikonskripsyon elektoral Pòtoprens lan pran pou kanpe sou zak banditis y ap mennen depi plis pase yon lane, se pi bon nouvèl chofè machin, moto ak pasaje te kapab pran pou fen ane 2022 a. Sila yo swete lapè sa renye pou toutan gen tan. Mwen menm, Sè kè son malere m ye, sa k bon pou mwen? Depi gen lapè m ap ka fonksyone, depi m fonksyone madanm m ak pitit m ap manje. Nou pap tande bri bal ankò, epitou ke nou pral viv ap gen wout epitou moun ap kapab sikile al kafou, al Leogane, al konprann? Se yon bon bagay li ye. Mwen gen la, mwen menm twouve l nesesè pou m pale menm sof ke a chak fwa gen yon sitiyasyon ki kreye k ka pèmèt, ki rann pase w la pi. Pi nòmal, pi fasil li, l ap toujou ale pi byen pou ou. Bon, nou espere ke sa se pa ta yon bagay ki ta son fòm, ke li ta dirab, bon, jiskaske yo ta rezoud lòt pwoblèm yo gen sou pasaj la e ke moun ta santi yo plizoumwen alèz pandan yo ap travèse a. Se ta yon plezi pou nou. Se ta yon kè kontan pou nou kòm pasajè, se ta gon lapè vrèman pou nou tout la, gran sit la ta ouvri pou tout moun e machann sara yo, peyizan yo te ka antre nan kapital la. Donk se ta yon santiman de pè, de jwa, se yon santiman de jwa. Mwen ta enben m tande yo di ap gen lapè a, li ta bon, li ta enpe bon pou nou tout, nou ta kontan, nou ta di Bondye mèsi anpil. Van lapè sa k ap soufle nan rantre sid kapital peyi a t ap pi bon si l ta soufle sou tout teritwa nasyonal la, se swè yon sitwayen ki ap evolye Pòtay Lewogàn. Lapè m bezwen an e kòm se mesye yo ki met tèt yo ansanm, pou mesye yo ta met tèt yo ansanm vre, pou m ta santi mwen tèt ansanm vrèman, fòk ta gen yon lapè nasyonal. Otomatikman se yon lapè. 2 zòn twazyèm sikonskripsyon m bege eskize m wi li p ap janm pote fwi pou oken moun nan peyi a. Malgre demach sa, sa pa anpeche bandi yo kontinye fè resèt nan men chofè machin k ap pratike wout sila. Menmsi nou te kapab wè kèk sitwayen ki te kouri kite lakay yo akoz gè ki te deklannche depi mwa jwen 2021 an ap chache rantre lakay yo, Paske yo pèdi kay yo ak tout sa ki ladan l. Si tout fwa ta gen lapè a, si nou vle tounen lakay nou, gen anpil moun la a ki pa gen kote pou y ale, kay yo boule, yo te boule anpil kay, yo ta renmen tounen, men yo pa gen kay pou yo tounen an, kay kraze, raje pran yo, anpil pwoblèm kay yo antre nan tè, nou viktim nou pa gen tan pran anyen. Kay pa m nan plen dlo nèt, m pèdi kabann mwen, m pèdi sal a manje m, yo pran tout bagay nan kay la, yo lage vye ranyon yo atè. Manmanm gen 2 pyès kay yo kraze kay manmanm nan yo fèl fè wout pa gen kay ankò. Fè lapè jounen lapè la bon pou nou vre menm nan anba nou wè dlo e fatra kay kraze kay dekouvri sak boule boule kay moun gen grandèò vid pa gen anyen nan kay la alò m pa konn si leta ka fon bon bra bay pou nou pou zòn nan tou. Men nou menm jan nou ye a la a nou pa bon nou pa tounen konsa e nou pa e nou nou nan difikilte nou menm nou pa bon menm e nou grangoun nan mizè nou azè. M ale yè zo pwason pike m avèk zong mwen m pa gen po tèt ankò po tèt mwen fè m mal anba m pote tout ko m bagay m achte m mete anndan vye kay mwen m ale madi a lè m gade m wè m pit ou mèt voye wòch anndan m pa jwenn anyen anndan sèl sa yo kite m mwen sèl anba yon kabann yo kite si m tounen m akouche sou li. Yo menm yo pran tout bagay yo mwen menm pa gen anyen ankò. Nou ta renmen al viv lakay mwen men epa a moun izo yo nou ta renmen viv nou pa ta renmen viv a moun izo yo nou pa ta renmen viv a moun lapli yo yo renmen fè kadejak sou moun yo renmen bat moun jiska prezan e yo kap yo ret nan zòn nan a zam a la men ou antre ou pa ka menm pran yon chèz pou chita ou antre ou pa ka fè anyen yo di w vin pwòpte anyen ankò. E yo abite nan kay yo. Nou p ap viv byen si nou tounen. Sila yo solisite konkou Leta ayisyen pou kapab vin netwaye zòn nan. Toutfwa, nou te kapab wè fanm kou gason ki tanmen ak netwayaj sou wout la. Alòske, moun te kapab tande gwo kout bal ki ap chante nan zòn Ri Pave ak Ri Monsier Guilloux, Pòtoprens. Sa set un coup de tonnerre! En grande difficulté! Nou pral tande byen wi enfòmasyon map ba nou la, nou prale nan peyi Perou. Chèf deta peruvyen an baskile. Alòske palman an, ki son palman monokameral, li ta pral reyini pou debat yon opsyon oubyen yon mosyon pou ta kapab destitye prezidan peyi a ki se Pedro Castillo ki òdone jounen mèkredi 7 desanm nan pou kraze Kongrè a epi tou etabli yon gouvèneman eksepsyon. An ven, piske Kongrè a li menm te reyini pou kapab vote vakans prezidan an e remete bagay yo nan men vis prezidan an. E, èske palmantè ayisyen te kapab fè bagay sa a? Ban m di mye, palmantè isit, paske nèg yo depi yo nan palman la pa pa se lajan wi ki enterese yo. Paske nou wè anpil fwa genyen de depite. ki yo menm a l'initiative ou byen a l'origin yon motion de censure kont 2 ansyen prezidan. Menm yon bal pa pete. Yo manje kòb la depi nan ze. Nèg yo fè kòb, gwoup majorite reyini, yo pran kòb nan men prezidan, epi sa passe comme du vent. dans la paille antouka anpil peyi ap ba nou egzanp nou menm fòk nou kontinye pran egzanp ekoute byen kouvre feu nasyonal a partir d'aujourd'hui entre 22 heures et 4 heures daprè prezidan peruvyen an moun ki gen zam ilegal nan men yo dezòmè gen 72 heures pou kapab rann yo daprè sa yo ajoute sistèm jidisyè la pouvwa jidisyè lan ministè piblik konsèy nasyonal jistis Lakou konstitisyonèl yo menm deklare yo an reòganizasyon. Peu avan ke Kongrè Repiblik Pewou a, li te reyini nan Lima pou kapab debat yon mosyon ki vize destitye Prezidan Pedro Castillo. Li menm tou tante pran devan nan yon mesaj a la nasyon. Li pwoklame disolisyon tanporè Kongrè sila, etablisman gouvèneman urjans eksepsyonèl e anfen etablisman nan pli brèf delè yon Kongrè Konstityan. Sitiyasyon sa a entolerab e li pa kapab dire. Se poutèt sa, an repons ak demand sitwayen yo, nou deside etabli yon gouvèneman dirjans ki vize retabli eta de dwa ak demokrasi. Men pey! E mesye Castillo pou garanti ke polis nasyonal ta pral konsakre tout jefò nan. batay efikas kont krim, koripsyon ak trafik dwòg. Antouka, palman peruvyen an, li menm ki vote mèkredi 7 desanm nan destitisyon Prezidan Pedro Castillo, aprè anons sila, fò n di ke se yon bèl jès. E, m ap kite nou avèk kestyon sa pou chak grenn Ayisyen, Kilè chak grenn Ayisyen ap konprann ke yo se yon nasyon? Kilè? Chak grenn nèg kap fè politik nan peyi sila konprann byen sal ka manje lakay li a fòk li mezirel si w ka manje 3 kiyè lakay ou pa ka al nan yon aktivite wal manje 10 kiyè sa rele kòripsyon depi w konprann li te konsa ebyen wap toujou satisfè w de sa w genyen kilè nap sispann gen bandi politik e kilè.